Finalman, yo jwenn ki senatè ki li menm te dèyè lanmò sa oubyen zak asasina sa ki fèt sou mèt Claudy Gassant e nou konnen son nèg nan tèt ULCC ki pat manje anyen ki frèt, son nèg ki te prè pou mare tout nèg depi w pa dwat, son nèg ki li menm pat nan tete lang ak bandi ni ak nèg ki pa dwat ak lalwa, son nèg ki te prèt a tou pou l mare tout nèg ki Yo menm ap manje kòb leta epi k refize peye tout nèg ki nan move dosye, Claudy Gassant te san pitye eben se rezon sa ki fè jounen jodi an la a, ansyen senatè sa a retire lavi. Mèt Claudy Gassant ke nou pral envite ou an tande dènyè konvèsasyon nèg yo, mèt Claudy Gassant avèk senatè a ki li menm jodi an la a ki jwenn sanksyon l tou nan men Etazini, apa de pakèt kay pil milyon ke towo sa a genyen. Avèk kantite elikoptè l genyen an Repiblik Dominikèn, kantite biznis nèg sa a genyen nan peyi Dayiti, enben peyi Lèzetazini finalman sanksyone misye, yo jwenn li nan dosye dwòg, nan dosye louch, nan bagay ilegal k ap fèt nan peyi Dayiti, enben gwo sanksyon sa yo ki pral. E donk e fini ak karyè politik nèg sa yo paske aprè jan de sanksyon sa yo ou pa ka menm poze kandida pou menm e azèk nan pey dayiti mèdam e mèsye zanmi konpatriyòt tivilakay ayiti-pwenkòm yo e se rezon sa ki fè nou pote videyo sa pou ou ke nou pral fè ou tande la nou pral fè ou dekouvri toutan sekrè kache dèyè asasina mèt Claudy Gassant. Ou sou tvlakayhaiti.com, rete konekte sou videyo a jiska lafen jodi an se samdi bon weekend ak tout moun si wap bwè pa kondwi e si wap kondwi tou pa bwè se prensip lan sa si tout fwa ou pa vle malè rive w Bonne écoute nap tounen. nan peyi a la son sèl on sèl nèg sil te la pa tap gen blag ladan se tap Claudy Gassant Ou remèt Claudy Gassant Commissaire du Gouvernement, ou remèt Rameau Normil swa tèt dcpj oubyen tèt polis. Jan Zanmi sa k te nan tèt dcpj lontan an rele ankò e nonn mwen bliye? Nèg serye. Ou bay youn tèt polis la, ou bay youn dcpj epi w lage Claudy Gassant kòm Commissaire du Gouvernement. Claudy ou ka reprochel tout ti bagay wap dil renmen ti fanm ni men epon nèg ou ka ranse a claudy pèsonn e se sak fèl pral mouri tou e ti jèn janl ye li renmen ti fanm ni sevre men an menm tan tou se pon nèg ou ka vin ak gro dosye de claudy. E si Claudy Gassant jwenn yon leta fò, lap mare tout vòlè k genyen nèt, paske li pa konn pè moun. Se sa m te renmen kay Claudy. E tout nèg Ayiti konn sa tou. E se konpòtman sa menm li genyen an ki pral fè ke Rony Celestin ak mèsenè l yo asasinen Claudy Gassant nan peyi Repiblik Dominikèn. Son jom di nou, Rony Celestin son ti abinader an dan Republik Dominiken. Il a finanse la kampanyen. électorale d'Abinader, mesdames, messieurs, à la hauteur de 5 millions de dollars US. Monsieur, il y a plus que 10 elikoptè la anndan Repiblik Dominikèn. La preuve en est bien grande, lè manman madanm ni te mouri avantyèr, misye debake a anviwon 4 elikoptè nan depatman Sant. Tout se te pou li. Madanm mwen apwouve yon kont an bank, li pase nan yon sikisal, li pran kontwòl bank lan, kont lan e ke mwen menm mwen voye yon mesaj ba li pou m fè l wè sa l, ke m konnen sa l ap fè a. Madanm mwen debake nan bank pa l la, l fèmen kont lan epi misye vin fè madanm mwen eksplikasyon pou ki sa w fèmen kont an bank lan ke l, ki, ki bagay la. Alòske madanm mwen pa t bay misye manda ni ankenn kote. Bon, talè. Hum. Non, non, non, pa Ayiti. Wap. Non, non, talè, talè, talè. Èske ou menm ou panse ke Pou madanm ou a pou ou yon kont an bank, pou Yves Rodijean jwenn mwayen pou l ap deplase l al nan sikisal kote ke l gen moun l ap regle bagay li avèk moun nan bank lan, dayè madanm mwen pote plent kont moun sa a paske l pa t otorize bank lan echanje enfòmasyon sou kont li. Kote Yves Rodijean pran kontwòl kont lan li menm, mwen mande w èske ou menm ou panse ke. Non an gadon mwen telman dako avek Mondou si misye fe sa son bagay vagabondaj ou gen dwa takil. Non madanm mwen al nan bank lan li fèmen kont lan sikisal Bea Vista kote misye ap fè grimas li an rele misye di misye ke kont lan fèmen misye vin fè madanm mwen eksplikasyon youn dezyèmman misye pèmèt li a dizè diswa pou lap rele lakay mwen poul ranse Pat gen ankenn pwoblèm fòm tande. Mwen rele direktè kabinè minis lan m di l kòm ou byen avèk Rodijan ou byen avè m, di misye regle bagay travay men pa rantre nan kesyon kont an bank madanm ou a pou ouvè e ke li menm pou l al pase lòt kote pou l pran kontwòl li, Pase m sipoze l voye nou se li menm kounye a ki vin sèvi entèmedyè ant bank la madanm mwen je suis passé à la banque on m'a promis un résultat pour cet après midi m gen Bon, jij la pa t dwe aksepte dosye a depi lè Bèna Senvil. Dayè Bèna Senvil pa t dwe mete jij la sou dosye a. Depi yo fin nonmen l, m te fè yon entèvyou avèk ou, m te eksplike w poukisa gen konfli denterè. Moun ki mete jij la nan sistèm jidisyè a s on minis jistis inite ke l ye. Gen nèg inite k patisipe nan touye prezidan an. Otomatikman gen konfli Alò, denterè, Sanble jij an lan pa eseye fin rete aksepte prezime dosye a. asasen jiska prezan. Kòmsi lè w afimatif konsa, li deranje oditè m yo mwen menm. Ok. Oditè a mèt adapte a sa m ap di a. Donk, bagay prensipal la sèke gen konfli denterè, jij lan pa t dwe janm sou dosye a. Donk, nou sot pèdi yon pakèt tan la a paske jij lan pa t dwe sou dosye a. Bèna Senvil konn sa. E jij la fè yon erè ki trayi tèt li. Gen senk enfòmasyon ke jij la al bay yon jounalis ke l pibliye sou Twitè. Jij lan di konsa ke li. entewoje li bay jounalis la enfòmasyon, li entewoje separeman Léon Charles, li entewoje separeman Dimitri Hérard, epi li wè ke gen diferans ant sa nèg yo a di, li pral oblije fè konfwontasyon. Apre sa, jij lan bay yon lòt enfò, yon katriyèm enfòmasyon, men kiyès li pral entèvyouve nan fen mwad janvye a, nan debi mwad janvye a, men kiyès li pral entèvyouve nan debi mwa, nan fen mwad desanm nan. Lè jij lan fè sa, l al bay enfòmasyon piblik sou ankèt lan. Kòd denstriksyon kriminèl la di nan 8 atik ladan l, L'instruction est secrète. Donk, lè jij la kòmanse ap bay enfòmasyon sou nèg yo k ap bay manti, l ap oryante politikman ankèt lan. Ou gen tan wè, etandone ke l vyole aspè jiridik lan ke l konnen, li bay enfòmasyon sa yo ki vin piblik. Donk, l ap fè yon manipilasyon piblik de lenfòmasyon ki dwat èt sekrè. Donk, otomatikman. Lè w s on moun ki reflechi, ou poze tèt ou kesyon, poukisa l ap fè sa? Otomatikman ou wè objektif politik lan. Objektif politik lan se nèg inite ki mete l yo. Misye pral detan pran de twa moun ke l sakrifye, epi tout gwo kriminèl ki touye prezidan an, li ono inosante yo nan òdonans definitif ke l ap fè a. Se pou sa, e pozisyon ke avoka premyè dam nan pran an, e famiy Moïse lan, l kòrèk. Mande jij lan depòte. Bèna Senvil pa gen lòt opsyon si l pa nan konfyolo pou l retire jij lan sou dosye a. Men lè sa eske se pa eske se pa tan kap pase Jovenel Moïse pap jwenn jwenn jistis men lè sa tou eske nou pa ap krent pou de moun pa di bon la nan fè kapital politik nou avèk asasina Jovenel Moïse nou ka rive nan eleksyon pou nou di bon nou pral vanje Jovenel Moïse nou pral chèche jistis pou Jovenel Moïse. Sa nap di la yo se pa de bay teyorik se de fè se reyalite ke yo ye. M pa konn si se mwen menm ki sòt sou pwen sa Stanley Lucas, m pa kwè Ariel Ariel Henry ka nome alò anpil moun fè sa menm des hommes de loi petèt nan fonksyon de enterè pa yo, yo fè l yo toujou vle dekante CSPJ kòm yon pouvwa jidisyè avèk lakou de kasasyon alò banm fè ti rapèl la pou ou menm lakou de kasasyon se la pli wot enstans jidisyè anndan peyi a. Men CSPJ se lògàn disiplinè, lògàn administratif e disiplinè di sistèm jidisyè. Sa vle di, non, ou di li nome 6 jij nan CSPJ, m pa kwè se sa w te vle. M pa di sa. M di l nome 6 manm ilegalman. 6 manm. M pa di jij. Misye mete ilegalman 6 manm nan CSPJ. M pa p fè erè teknik sa a, monchè. Misye nonmen ilegalman jij nan kou de kasasyon an, mwen m mande kòman yon nèg ki te jij nan kou dapèl pa konnen atik 175 konstitisyon an? Men son nèg lasosyete prezante kòm nèg ki entèg, ki pa janm nan melimelo. Si chak bagay mwen di m poko menm derape w ap di yon lòt bagay nou pap gentan. Se ton yon opòtinite istorik wi pou lajistis enpoze l antanke pouvwa wi. Paske sa k an je pou nou la a, tankou Guerrier Henry te di l nan emisyon an, lajistis elève une nation. Jodi a, se de sòlda etranje ki pase Sendomeng, ki sèvi a yon akò de sekirite ke nou siyen avèk Lèzetazini pou enfiltre lapolis, ki vin touye prezidan lakay nou. S on ak de gè kont la Repiblik Dayiti, s on ak ki vyole souverènte nasyonal li, li vyole la Chart demokratik rejyonal. Lajistis te gon opòtinite istorik pou ke wòb ki sou jij lan vin on wòb an ò, on wòb santi bon. Men pandan m ap pale avèk ou la a, lajistis nan labou pou l aksepte sa k ap fèt la a. Sa pa fè onè a la Repiblik Dayiti. Jounen jodi a, si nou pa ka jwenn asasen ki touye Prezidan Jovenel Moïse yo, kèlkeswa moun ke pèp la chwazi nan eleksyon, li pap ka dirije Leta. Sa a se pou onivo entèn. Onivo ekstèn, kote rapò FBI la? Onivo ekstèn, kote rapò FBI la? Jounen jodi a, m wè Miami Herald fè yon divèsyon. Gon vye atik ke yo ekri ki chita sou manti. Lè w son nèg ki fè dosye w, ou konnen ke nèg yo di ke nan manti ke yo bay sou Miami Herald la, oo kay prezidan an ta ka gen 45 milyon dola ameriken. O ti Alò, tèt anmède sa 40, a yo di pral pran la. 45 a 53 milyon. 45 a 53 milyon dola ameriken. O ti tèt tande byen, lè yap nèg yap fè manti yo, fò nèg yo pran plis refleksyon. Paske manti sa a, m pral di kiyès ki fabrike l, ki kote l te fabrike. Oditè, 45 a 53 milyon dola ameriken. Ou bezwen yon konntenè 40 pye wi pou w mete l. Ou kontwole kòb sa deja? Ka Jovenel la pa gen kot. Ban m repete l pou w ankò. Ou bezwen yon konntenè 40 pye pou w mete 45 milyon dola ameriken. Sa vle di kay Jovenel la pa ka pran 45 milyon dola ameriken. Lè nèg y ap fè manti, fò nèg yo al pi lwen. Gen Ayisyen k al lekòl. Koulye a, ki kote manti sa a soti? Manti sa a sòti aprè le 9 jiyè. Ki sa k pase le 9 jiyè? Komisè gouvènman an fè manda pou 3 oligak pou enplikasyon yo nan asasina prezidan an, Reginald Boulos, Dimitri Vorb, Jean Marie Vorb. Lè nèg yo wè ke lajistis pral mare yo tout bon, sou radyo Boulos lan, yo voye yon militan de dwa zimen al di, ee non, se pa 40 mil dola yo te jwenn kay Jovenel, se 1 milyon. Epi gen yon jounalis aprè sou. Vizyon 2000 ki vin di 45 milyon an se Boulos k envante manti sa avèk Dimitri Vorb aprè ke yo voye manda pou yo. Menm nèg sa yo al fè brifing pou jounalis etranje al repete manti sa. Sa fè pati oditè de sa yo rele nan operasyon klandesten gen 5 konpozan. Premye konpozant operasyon klandesten ki touye prezidan an se sa yo rele e. Yo te dwe fè Wendel Coq antre nan palè nasyonal epi Ariel Henry l premye minis. Li echwe. Paske pèp la mare sòlda kolonbyen yo. Li echwe paske dcpj fè yon rapò ki genyen 900 paj. E pa 121 jan yo di l la. E 900 paj ke l ye. E apati de rapò dcpj a, gon pakèt lòt enfòmasyon ki vin pèmèt ou wè ki blan ki patisipe nan touye prezidan an. Li pèmèt ou wè ki oligak Petyonvil ki enplike nan touye prezidan an, Reginald Boulos, Dimitri Vorb, Jean Marie Vorb. Se menm nèg sa yo ki pandan peyi lòk t ap mete gang atake lapolis, ki boule 15 komisarya. Se menm nèg sa yo, oligak sa yo ki mete gang k atake. Ministè Lajistis, Ministè dè Finans, ona, FAES, Primati. Jounen jodi a, nèg yo panse ke lè yo pran de twa ti nèg yo mete nan sanksyon sèlman, ke y ap bouche je nou sou asasina prezidan an. Se pou sa, jounen jodi a, rezolisyon 26 45 e rezolisyon 26 53 vin pase akoz de asasina prezidan Jovenel Moïse. Kesyon ke w dwe poze tèt ou, Poukisa 15 oligak ki enplike nan touye prezidan an ki te nan gang yo e ki jiskaprezan se mèt gang yo, poukisa non yo poko janm ka parèt nan sanksyon k ap bay yo? E pou sa nou menm nou nou menm n ap jwe jwèt Tousen Louvèti a? Lè Tousen Louvèti te gen pwoblèm avèk Sonthonax ki se blan an, li te gen pwoblèm avèk Rigo ki se.